Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja nap di w. Très bon week-end! Jodi a se Samdi 24 Septanbre 2022. Nou avèk ou sou chanèl ou renmen anpil la. Alò jist avan nou kòmanse emisyon sila, n ap pwofite salye tout moun ki ap tande nou La Hollande. Paske gen anpil Ayisyen ki lotbò a. Dènyeman la gon Ayisyen ki ekri mwen ki di, Ba ekoute RL Prod, ou pa janm panse ak moun Peyiba yo. Ebyen tout ayisyen ki peyi ba yon peyi ke mwen renmen anpil e map di nou big up anpil fòs moun sendomeng yo kontinye ap plenyen paske yo di ke nou pa salye yo big up ak tout moun ki nan sendomeng genyen emm tout moun ki yo menm nan peyi etazini lafrans tout il antiyèz yo big up ak nou tout e nou kontan avèk ou sou chanèl la paske nou menm nou toujou la poun pale avèk ou nou toujou la pou nou vin trè trè familye a chak grenn moun ki sou chanèl sila ekoute byen pou vou ki et an ayiti mwen map just profite fè anons sa pase pou nou paske lendi ou kapab wè peyi a leve euh pa gen anyen men konsa tou peyi a kapab leve gen anpil pwoblèm kisa kap pase la Gen anons ki gentan fèt ke pral genyen lòk. Men fòm di nou ke gouvèneman Ariel Henry an deja ap simen anpil lajan atè a la pou m ta kapab di antre nan yon jimnastik de lòk jist avan peyi a lòk. Tande byen wi! Men genyen de politisyen ki ap mete kòb atè a la pou kapab lòk peyi a. Tande byen pèp ayisyen. Jounen jodi a la nan sa nou ye a m pa kwè nou oblije antre nan lojik kòmsi. Se lajan pou n ap tann pou n lòk. Si se nan sa nou anlize nou, se deja yon pèn pèdi. Èske n konprann? Donk sa vle di, si n ap fè mouvman lòk la, se moun k ap di nou, a ekoute, fò n fè sa, fò n fè sa, se lajan n ap tann nan men de patikilye pou n kapab lòk, ebyen, benefis lan, se, m ta kapab di, zewo! Zewo paske, jounen jodi a la, s on kestyon de pèp. E lè yon pèp ap soufri, lè yon pèp nan difikilte, se menm pèp sa a ki dwe mete tèt li deyò pou di ke, ben ekoute, nou pa kapab kontinye viv konsa. Men, si pandan w ap soufri a, se yon moun ki parèt li ba w 25 goud, li di, ben al manifeste paske ou pa dwe ap soufri, la li pa de bon ton. Eske nou konprann? Donk sa vle di. Se popilasyon an ki nan difikilte, se popilasyon an ki nan pwoblèm, li pa bezwen, m ta kapab di, se moun k ap ba l lajan pou al manifeste. Li kapab bezwen sa n ta kapab rele yon ons de mobilizasyon. Ba li yon ti mobilizasyon an plis, li kab bezwen kèlke lidè pou kapab konsyantize li sou sò li. Lè sa li menm l ap vanse. Men nou pa bezwen lidè ki apral nan mete kòb nan lari paske, ekoute byen, jounen jodi a la, si pèp la kanpe, Ariel ap bay lajan, m panse ke popilasyon an ka manje lajan an epi l kontinye bloke. Pa egzanp, lè m di nou lendi, nou ka leve nou wè pa gen anyen. Men konsa tou, bagay la kapab myèl. Tande byen sa m pral di nou an. Nou wè onivo de Simon Pele. Le 23, je crois que c'est le 22, le 22 septembre 2022, lòbèy pete, bandi pete bal ak lapolis paske gouvèneman an antre nan lojik la kòm si fè lapolis debarikade nan lojik ke Ariel gen kontwòl sitiyasyon an. E, Rameau a fou ou saj, Ariel poko gen kontwòl sitiyasyon sa a. Paske gon seri de kote map pase mwen seri de bout barikad nèg yap prepare la pou lendi kap vini la bagay la pral rèd pa egzanp lèm gon sinyal ki vin jwenn mwen la sou mirbalè mirbalè e ekip kanpe la ebyen nèg yo pral bay yon konferans nan dimanch demen dimanch epi aprè yap pran lari sa vle di se deja yon sinyal ki pral vin jwenn tout moun eee pou lendi nan jounen samdi an. Genyen yon grenn Unibank nan komin sila, ebyen fòn di ke se dè santèn de moun ki yo menm mase devan bank sila. E si w pase devan konpayi transfè yo, ebyen se anpil moun ou kapab konstate. Donk sa vle di ke. Moun yo ap prese paske bagay yo pral rèd. Fò m di nou byen ke an matyè de barikad, nèg sa yo konn kòman yo fè barikad. M gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen sou blòk sa yo, anpil blòk. Pa egzanp, lè w pran blòk, pou moun ki konnen zòn Mibalè a, ou pran mòn Dijon pou rive Jilbè, ebyen gon seri de barikad m ta kapab di menm poul pa pase. Men barikad ki pi, m ta kapab di, atire atansyon moun se, gwo barikad nèg yo fè, ou pa wè anyen nan lari an. Sof ke wè, se nèg yo ki chita nan tout lari an epi y ap bay blag, y ap bwè kleren yo la, men ou menm, vin pase. Ou pap ka pase. Donk se pou m di nou ke bagay la kapab mare lendi, paske anons fèt. Pral gen lòbèy lendi. Kounye a fò m di nou ke genyen kelke enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Enfòmasyon kòm kwa nèg yo deja kòmanse ap pase a laksyon. Ee paske m gen kelke pitit videyo ki rive jwenn mwen la a fezan kwa ke des endividi arme on vandalize Munchies. Nèg yo kòmanse fè lòbèy. Sa vle di bagay la ka kòmanse mare. apati de aswè a la nan Pòtoprens. M pral di nou byen ke nan plenn nan. Si yon moun ap fè zòn sa fòk ou fè anpil atansyon. Paske genyen nan moman n ap pale la m ta kapab di laplenn kòmanse bloke. E se 2 nèg ak zam, gwo zam nan men nèg yo la. E nèg yo bloke. Pa egzanp lè w pran zòn kwa dè misyon. M kwè zòn bon repo a la anpil kote bloke. Donk machin kòmanse pa pase. E se ra kelke moto w kapab konstate ki ap fè wout la. Sa vle di se sèlman kwa dè bouke la ki gen yon ti ouvèti. E kwa dè bouke a li menm tanzantan la yon lòbèy kapab pete. Donk sa vle di ke. bagay yo pral rèd. Pa egzanp lè w pran blòk je nèf lan. E yè nou te wè videyo sa. M tounen avè l pou nou ankò. Paske Barbecue antre nan yon lojik la je sè pa si se yn jimnastik men ekoute pou fè kwa ke li menm hum li mete pye l atè a e yo kanpe dan. Ariel Henry pa timoun zòn! Ariel Henry se yon lidè! Oditè, oditris Odyans FM ak oditè, oditris Renovasyon FM, n ap salye pèp ayisyen an jeneral. E jodi a prezans nou nan lari an, se pou nou pote solidarite nou avèk yon pèp k ap viv nan mizè, k ap viv nan kras, k ap viv nan mandisite. Yon pèp kote gen yon ti gwoup politisyen tradisyonèl ki pran peyi a an otaj e kote gen yon senpousan moun ki rele tèt yo boujwa. e ki pran pèp sa an otaj. Jodi a prezans nou nan lari a, se pou nou di pèp ayisyen an nou avè l, kontrèman a moun ki te konn ap fè manti, paske nou rive nan moman jodi a pou se verite k bay. Yo te konn fè moun kwè ke se fòs revolisyonè, je nèf an fanmi e alye manyen moun manyen tout, ki pa vle pèp la pran lari. Jodi a prezans nou nan lari a e pou nou di moun yo nou solidè avè yo, paske nou sot nan katye popilè, nou konn menm grangou yo, menm mizè yo, menm labou a, menm dlo sal la, menm timoun pa ka al lekòl la, menm lopital ki pa genyen an, menm inivèsite ki pa genyen an, menm sèvis sosyo de baz ki pa genyen yo, li menm nan katye popilè yo n ap viktim de yo, jodi a n pa t ap janm enpeche pèp sa a pran lari. Jodi a nou nan lari a non sèlman pou nou fè solidarite e pou nou di Ariel Henry e kesyon an pa yon senp kesyon de gaz, jodi a rive moman an rive pou li ale, answit pou nou kapote sistèm nan, pou nou retire ekonomi peyi a nan men yon ti gwoup moun, pou menm jan papa nasyon an Jean Jacques Dessalines te swete sa, pou richès peyi a repati. avèk pitit peyi an. E pou moun kap di pèp la ap fè vyolans, pèp la pa fè vyolans, pèp sa sibi vyolans an 1804 lè yo asasinen anperè nan, an 1806 lè yo asasinen papa nasyon ki se Jean Jacques Dessalines, pèp sa sibi vyolans lè yo asasinen Chalmay Peral, pèp sa sibi vyolans lè yo asasinen prezidan Jovenel Moïse dènyèman, pèp sa sibi vyolans paske anndan Site Solèy moun ap dòmi menm kote ak kochon, se menm bagay la pou Lasalin, pou Waf Jeremi, pou Ri Sen Maten. Pon anba Dèlma bò lakay mwen pou Simon Pele. Katye popilè yo pa epanye, jenn fanm, jenn gason pa ka al travay, jenn fanm, jenn gason pa ka manje, jenn fanm, jenn gason pa gen kòb nan men yo. M panse se moman ou jamè pou nou kapote sistèm nan. Se sa ki eksplike prezans mwen nan lari a jodi a. Èske nou ka di manifestasyon an fini la? Manifestasyon an pa fini. Manifestasyon an pa fini. Paske nou nan lari a nou pa konn pou kilè nou nan lari a. Nou nan lari a toutotan Ariel Henry. ap fè tèt di li pa vle demisyone, se tout otan nou menm n ap nan lari a. E, n ap di malè a yon moun ki vann lit pèp lan. Paske yo fè twòp manti. Majori Michel te di, Ariel Henry e fanmi m. Andre Michel te di, se Jenèf ki mete Ariel Henry. Jodi a e pou pèp la kale je l pou l wè ki moun ki debò tout moun sa yo k ap piye peyi a, k ap kraze peyi a. Fòk nou pran kèk ti moun sa yo. Bay ekoute. Se a nou menm pou nou fè kòmantè sou dosye barbecue a men fòm di nou byen ke bagay la kòmanse rèd pèp ayisyen map di nou ke nou te nan mizè nou te nan difikilte si peyi a lòk nap toujou nan difikilte men lè lòk la m panse ke sa ap fè mal ak tout moun lap fè mal a nou menm ki lòk la men lap fè mal tou ak yo menm ki mete n nan sitiyasyon sa. Men kòm nou te toujou an mòd lòk, kòm nou te toujou an mòd grangou, kòm nou te toujou an mòd afame, enben jounen jodi a la n ap kontinye lòk, paske lòk la p ap deranje nou. Èske n konprann? Nou pa gen anyen n ap vann, nou pa gen biznis, lòk la p ap deranje nou, kounye a n ap kontinye lòk pou sa fè mal e ke pou, m pa konnen, kominote entènasyonal la kapab pran desizyon l avèk Ariel, paske se yo menm ki mete Ariel. Èske n konprann? Donk Ariel Henry, m pa konnen a son aj, petèt ke. La rive nan moman pou l di bon m pap kapab ankò paske ou konnen depi moun nan kòmanse granmoun gen yon lè kap rive l gendwa di bon ok m bay vag men pèp ayisyen fòk nou kontinye akselere nan batay sila fò m di nou byen ke tout zòn sa yo bloke pa egzanp lè w pran zòn bon repo a rive jouk eee avyasyon anpil nan kote sa yo bloke donk si yon moun ap fè wout sa dezole. Bagay yo kòmanse rèd e nèg yo kanpe avèk gwo zam nan men yo, yè pa bliye m te fon emisyon pou m di nou ke lame avèk lapolis al fè yon tantativ pou kapab leve kèlke barikad o nivo de zòn kafou vensan e sa se mal toune ok donk bagay yo pral myèl men bandi yo tanpri souple gentan mete men nan batay la paske avan nèg yo nan entènasyonal la di sa yap di a konsènan nou menm ebyen. nou ta kapab gentan ede pèp ayisyen an. Ok paske m vle anpil nan nou si nap mouri ke nou mouri an martyr. Si yap arete nou yo arete nou kòm de hero. Eske nou konprann? Sa vle di nou te fon bagay ki make atansyon anpil moun antre nan batay la. antre nan batay la. Paske yo itilize nou mal, yo fè nou fè anpil bagay ki mal, jounen jodi a la a, avan yo pran desizyon kont nou, al jwenn pèp ayisyen an pou n fon bon batay. Brèf, sa k fè mwen fè ouvèti sila, paske pral gen lòbèy. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, gen yon montan de 3 milyon dola ameriken ki pral jwenn lapolis nasyonal Dayiti. Èd. Gouvènman ameriken an ap pèmèt pnh la fè fas ak gang ame yo, daprè Miami Herald. 3 milyon dola ameriken pral jwenn lapolis pou fè fas ak gang ame yo. Daprè jounal la, èd gouvènman ameriken sila, daprè anbasadè Etazini nan LONU, Linda Thomas-Greenfield, Èd sa a gouvènman ameriken bay la, l ap pase pa òganizasyon nasyon zini ki se onu. Fòk nou soulinye ke gouvèneman ameriken ak kanadyen an toujou raple soutyen yo bay Lapolis Nasyonal Dayiti pandan yo inyore Fòs Ame Dayiti, FADH, remobilize pa bò kote ansyen prezidan Jovenel Moïse asasinen nan dat 7 jiyè 2021 lakay li. Pèleren 5, komin Petyonvil. Lèzetazini pral soumèt bay Konsèy Sekirite Nasyonzini, semèn k ap vini la, yon rezolisyon ki vize sanksyone chèf gang yo ki ap opere nan peyi Dayiti, daprè Brian Nichols, deklarasyon ke li fè jounen vandredi 23 septanm 2022 an, e n ap raple li se sekretè deta adjwen ozafè. de l'hémisphère occidental. E tande non. Bandi yo, eske yo mèt kòmanse pè? Dèfwa w konn tande yon bagay, se gwo van ti lapli. Ou pa konprann non. Ou konn tande yon bagay, se gwo van ti lapli. Men, ekoute tout moun ta swete ke pou yo rale yon souf. Ou konprann? E sa k fè talè a m te mande bandi yo gentan kouri rejwenn batay pèp la. Yo ta arete nou kòm de ewo. Si yap touye nou yo, nou ta mouri kòm de ewo. Ou konprann non? Paske, ki plan nèg yo nan entènasyonal la? Kite gwo bandi grandi, yo vin kriminèl notwa, yo vin mechan, epi lè yo rive yo atenn apoje a, sa w tande a la a, yo desann yo. Epi lè yo desann yo, epi lòt ti bandi menm kontinye ap moute. Ou konprann? Lòt ti bandi moute pa egzanp, on a tuye Anèl. Izo moute, yo touye lòt, lòt moute, epi ensi de swit. Se konsa. Epi, yo kenbe nou nan spiral vyolans sa a nan peyi an. Lè bagay la twòp pou nou, yo ba nou yon ti akalmi tou piti. Pa egzanp, yo ba nou Minustah a, konprann? Epi Minustah ale, pwoblèm pi rèd. Se pou la premyè fwa ke Ayiti li menm li plonje nan kawo sa a an matyè de sekirite. Wi ou non? Se pou la premyè fwa. Men ya yon pwoblèm. Le pwoblèm se ke dirijan nou yo tou se de manèt ke yo ye. Paske si yon nèg ou se dirijan, epi ou parèt ou yon peyi ap depafini konsa. Mwen pa kab di ou pral mete plis gang. Ou pa konprann non. Mwen m toujou ap di nou sa. Gen nèg la ki te gen opòtinite pou te kapab ratibwaze kesyon gang nan. Si yo pat vle fè l Bosalman yo te kapab fè l pasifikman. Paske lè yon nèg ou te prezidan ou parèt ou yon peyi gen 20 gang ladann. Sa w fè, ou kolabore ak 20 gang, epi ou mete 20 ankò. Sa fè 40. Lòt nèg la ki vini li menm, si se blòdè w li ye, li konsolide sa w fè a, epi li mete yon 20 ankò, sa gentan fè 60 gang. Donk, dirijan nou yo kèlke pa yo mete nou nan sa. Nou pa konprann? Ebyen, anons sa a li kòmanse fè pè! Ka wè nèg yo nan entènasyonal la fè anons yo frè m yo di w yo pral mate gang, yo pral mate moun ki nan kontak ak gang nan peyi Dayiti epi yo gentan di gang yo an mèt poze, an mèt poze èske nou konprann? Donk m swete ke rezolisyon sa ki pral pran nan loni ebyen se pa pou m ta kapab di fè moun dòmi men Se yon rezolisyon anfen pou w kapab di pèp la ou pral rale yon souf paske kòm se nou menm ki mete nou nan sa n ye a, lè n vle fèmen wobinè vyolans lan, nou kapab fèmen l. Brèf, nou pral vini avèk dotro deba. Sou kesyon gaz la, e nou pral wè pozisyon kelke lidè politik, men ekoute, humm, bagay yo vrèman, vrèman rèd. Nan yon mesaj pre-anrejistre li difize sou rezo sosyo jedi 22 septanm 2022, ansyen premye minis, Fritz Alphonse Jean fè eta yon sitiyasyon kawotik jeneralize peyi ap travèse ki pa eparnye ankenn enstitisyon. Se konsekans vyolans sistèm politik, ekonomik ak sosyal, move gouvènans ki genyen nan peyi an depi yon bon bout tan, daprè sa li di. Pou ekonomis lan, si ogmantasyon pri gaz la se eleman deklanchè kawo a nan peyi an, baz kawo a, ebyen te deja poze. Yon kawo daprè li menm ki tradwi pa yon dèt sosyal ki eksprime pa absans sèvis de baz alega popilasyon an, eksklizyon popilasyon an, mizè ak hèn sosyal moun ki nan klas pi ba a epwouve kont majorite moun nan peyi a. Ann tande Fritz Jean. Pèp ayisyen, sè ak frè nou yo. Se avèk anpil lapenn n ap viv sitiyasyon kawo jeneralize sa a nan lakou peyi Dayiti, kote menm enstitisyon sosyal yo, tankou lekòl, inivèsite, legliz elatriye pa epanye. Men, li dwe klè pou nou, kawo jeneralize sa a, se konsekans vyolans sistèm politik, ekonomik ak sosyal, marye avèk move gouvènans ki tabli nan Leta depi byen lontan. Se sa ki lakòz tout enstitisyon yo efondre. Malerezman, nou toujou derefize tabli sou pwoblèm fondal natal sa yo ak ekite, etik, responsablite epi kouraj. Wi, depi lontan, Anpil sitwayen sitwayèn, kit se nan konferans, kit se nan emisyon radyo elatriye, ap alète peyi a sou gwo danje ki genyen nan kite sitiyasyon eksklizyon ak demounizasyon pèp ayisyen an pouri pi plis. Se pa pou te kreye laperèz kay okenn sektè, men sitou se te pou siyale danje ki t ap vini sou nou ak tout vitès. Si jodi a, Ogmantasyon pri gaz la ka sèvi grenn alimèt pou limen dife kawo sa a, se paske tout baz kawo a te konstwi deja. Kawo sa a, se tradiksyon yon dèt sosyal lou ki sou do peyi a. Dèt sosyal sa a gen ekspresyon li nan absans sèvis de baz pou tout popilasyon an, eksklizyon li, lamizè ak rayisman sosyal pou majorite moun nan peyi a. Nan plen venteyinyèm syèk sa, n ap gade sou rezo sosyal yo yon sèn piyaj kote de fanm mete ansanm pou yo pote sou tèt yo yon ti sak diri. Nou menm sèktè politik, nou menm sèktè ekonomik, nou menm moun save, tablo lawontèz sa ta dwe fè apèl a konsyans nou. Sèn piyaj sa a pase nan Gonayiv, nan depatman Latibonit, yonn nan depatman ki pi rich nan peyi a, kote diri te dwe ap pwodui agogo. Fanm ak gason peyi Dayiti, nou konnen vyolans sistèm ekonomi, politik ak sosyal sa a, marye ak movè gouvènans ki mennen nou nan gwo dezespwa, lage nou nan chomaj, grangou, ensekirite, moun ap sove kite peyi a. Men, m ap di nou, nou pa dwe kite dezespwa mennen nou nan move chimen. Lespwa ap vini nan yon konsansis politik nasyonal pou frennen efondreman epi pou nou pran wout konstwi yon lòt peyi ansanm. Sepandan, pou nou konstwi lòt peyi a, Nou dwe atake pwoblèm dappiyan yon ti ponyen moun fè sou Leta, pwoblèm koripsyon, pwoblèm kontrebann ki anjandre ensekirite e anpeche Leta jwenn lajan pou bay popilasyon an sèvis. Se nan mennen refòm pou rann enstitisyon Leta yo solid n ap rive kreye kondisyon pou rezoud pwoblèm fondalnatal sa yo. San refòm sa yo, nou pa ka fasilite koyezyon sosyal k ap mennen lapè politik ki yonn nan egzijans pou tabli konfyans yonn nan lòt nan sosyete a. Se travay sa a nou pwopoze nan Akò Montana a, nan tranzisyon koupe fache. Pandan n ap travay pou rive reyalize eleksyon yo, bon jan eleksyon, n ap poze baz pou kreye yon lòt ekonomi, yon lòt sosyete kote tout moun se moun e tout moun gen menm chans pou yo vanse nan reyalizasyon rèv pèsonèl yo. Nou gen konfyans nou sou wout lèspwa, paske n ap travay pou chanje règ jwèt la. Viv Akò Montana pou yon tranzisyon koupe fache! Viv pèp ayisyen! Viv inite nan mitan nachon an. Nou pral fèmen avèk ti vòys sa yo kote ke ansyen senatè Moise Jean Charles eske l kòmanse pè? Paske nan yon deklarasyon li fè sou antèn radyo mega a ebyen Moise Jean Charles fè konnen gen omwen 6 dwòn k ap siyonnen lakay li depi kèk jou ak plizyè machin san plak. Moy. Eske w pè batay la? Paske, pa bliye papa, nan sa w te antre kò w la la a, se la grand batay! Pèp Ayisyen, m ap viv on moman difisil. Chak swa, sa gen si jou, e menm avan yè ankò, genyen 6 dwòn, an 3 oubyen 4 okazyon, gen yon machin san plas ki te kanpe nan zòn Bela e gen yonn ki te mete l nan zòn Teri koupe vil Milon. Men dwòn k ap siyone nou idantifye 6 dwòn otou de kay nou kote nou abite, e gen de lòt ozanviwon kote nou abite, pandan twa okazyon, nou ekspo sa a poze. Nan sans sa a, gen youn nan machin san plak yo ki te kanpe bò teren foutbòl Bayè Batan an ki ap kesyone. jenn gason k ap fè taksi moto nan zòn nan e ki ta pral detente on dwòn menm jou an, eskize m, jenn sa yo pa te dakò. Men pandan 3 fwa nou wè menm moun sa yo ki yo menm detente dwòn avan yè oubyen pandan 6 jou sa te gen 6 dwòn ki te otou de kay nou. E gen de lòt ki te ozanviwon an. Sou antèn Radyo Mega pran plezi pou n denonse jan de atis sa yo pou kisa nou te gen dwa di se pwovokasyon, se entimidasyon. Pèp ayisyen an, se pou nou konnen, Desalin te di, Lè m te di E map denonse tou direktè polis okap ayisyen an avèk sdpj moun ki responsab lan polisye yo ap tire a otè dòm sou popilasyon ayisyèn nan ki nan vil kap ayisyen ikonpri okay ikonpri jeremi ikonpri jakmèl e menm nan kapital la. Mèsi bokou senatè moise. 2 senatè yo. Ki mèt tèt direktè pou. M sonje dènyeman an, yo te fon atak sou machin ou, kote ke yo di, pèp ayisyen nou wè m pa lach! Wi, s on prezidan konsa nou bezwen, yon nèg ki pa lach, pa vre Moy? Ebyen ekoute, jan m wè bagay la ap chavire la, se ke mwen m gen yon grenn bagay mande. Pou gen antant nan mitan politisyen yo. Paske m pa vle jounen jodi a la. Talè w tande sa e branch Youri, sa e branch Moyiz. Non! Epi pèp la tou, fòk nou pa kite yo plede itilize nou konsa. Paske nou pa kab chita nan stad militan militan, fè nèg ap ba nou yon degouden la pou n al fè bri, o pwen ke n al pwofane stati Desalin. Se wont pou larepiblik. Gen anpil koze n te kapab pale, n ap kanpe la. Paske lè n tounen nou pral pale lòt koze nan emisyon sila. Pa bliye tou, lendi nou pral live. Depi nan maten, nou pral fè kelke emisyon. E n ap mande moun yo pou kapab voye voice. Sila yo ki nan entènasyonal la, fè tande vwa nou tou paske batay sa a m panse ke Ayisyen ki nan dyaspora a. est concerné par cette bataille merci la famille comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage.